Bonjour bonswa sa pral depann de nan kilè wap gade video sa Jodia la nou vin fè yon ti pale ou de kòman live Wendy a te pase nou fè yon ti rezime pou ou de live Wendy a Ebyen nan live sa Wendy te salanbe anpil atis ayisyen Wendy te pase pran anpil atis ayisyen parapò avèk pawòl ke li tap di yo pa rapò avèk misil li tap lanse yo. E live Wendy a potko menm fini, Kolonèl te pwouve ke tout sa Wendy tap di yo se verite nan yon live ke l tap fè. Se kòmsi li tap tande live Wendy a epi l tap fè Wendy repons, tap moutre ke sa Wendy ap di yo se vrèman se reyalite atis yo. Premyeman Wendy atake kèk atis tankou Fantom nan pou sa l t ap di yo. Paske Wendy fè konnen ke yon atis ki goumen pou rap kreyòl la, li vrèman rekonesan de sa. Men se pa paske ou goumen pou rap kreyòl la pou lè yon lòt ti jèn ap fè efò pou w pa avle aplodi l. E sa Wendy di a se vre. Si tout fwa ou ta yon pwofesè ou ta yon elèv rive nan menm nivo avè w, ou ta sipoze voye elèv sa wou, paske yo ap toujou di se yo menm ki te kòmanse, se yo menm ki te pyonye mouvman sa. E nan menm live sa a Wendy te pwouve ke sa kisa k fè se li menm k ap fè plis kòb nan rap kreyòl la parapò avèk entènèt la. Wendy fè konnen lan live sa a ke se paske tout atis ayisyen yo ta renmen se yo menm sèlman k pou manje, e sa l di a se yon reyalite. Lè w kraze yon atis se pa karyè pa w k ap moute, se pa fanatik ou k ap moute, men se pito se fanatik lòt atis la k ap desann. Lè w fè yon vye pòs sou mizik yon atis, yon moun p ap menm bezwen konnen, li p ap menm bezwen al tande mizik la, l ap tou pran sa w di a kòm yon kritik lap mache kritike atis la li mèt te tande mizik la li pap janm tandel avèk vrèman atansyon poul konprann sa atis la di nan mizik la lap jis pran pawòl kew di a poul ka fè pawòl la mache sal di a la nou wèl pale dirèkteman avèk kolonèl avèk bòb kayou moun ki tap di ke premye mizik la pat gou nan bouch yo anpil lòt atis ki tap apiye bòb kayou se de moun sa yo Wendy chwazi pale. E Wendy fè wè yon lòt reyalite nan live la. Li fè konnen ke yon atis kap fè jou nwit nan stidyo, kap pase mize pou l ekri yon mizik, anvan pou l fè videyo, pou l depanse pil kòb. E pou ou menm kounye a la ou chwazi di pwojè atis la pa bon. Li menm li di li konn doulè a, li pap janm fè yon bagay konsa. E n ap gade n ap wè Wendy vrèman diferan pa rapò avèk sa l ap fè yo. Malgre l ap bif anpil moun, lè l ap bif yo, l bif yo diskrètman, li pa li pa ap eseye blaze yo, l pa eseye rabese yo. Menm si ke li toujou moutre ke se li menm ki king rap kreyòl la. Men li pa janm eseye retire lòt moun nan level ke yo ye. Pou sa Wendy di a ou ta sipoze kite yon kòmantè pou felisite atis la, paske atis la vrèman vrèman fè diferans lan avèk lòt atis kap mache pale mal yo. E Wendy pou vre ke pafwa lè chinwa yo atake yon moun lè fomi yo ap mòde yon moun li te ka mande fè pa moun nan men se pa rapò avèk jan atis yo reyaji an fas avèk pwojè lòt moun ki fè li menm pafwa li pa di anyen l oblije kite yo ap fè sa yo vle paske se atis yo ki mande sa dè fwa se atis yo ki mande pou yo chinwa yo atake yo pou fomi yo mòde yo se atis yo ki mande sa pafwa paske jan yo vin ap reyaji a Se sa a sèlman ki ka fè yo fon ti poze. E lè wap gade yon atis tankou Wendyy, yon atis ki fè siksè, yon atis kap fè nonl nan moman an la a, ou pap pale de rap kreyòl pou pa di Wendyy, epi yon atis konsa chwazi pale nan sans sa a. Jan atis la pale, li pwouve ke li ta renmen pou tout moun viv nan miz de mizik la. Li ta renmen se pa li menm sèlman ki pou ap vann mizik, li pa li pa ta renmen se li menm sèlman ki pou ap pase nan patisipe nan top 10 mizik ki plis vann sou iTunes li ta renmen pou tout atis ayisyen yo rive nan nivo sa tou e li menm fè konnen ke lè li rive nan nivo sa se yon fyète pou tout ayisyen yo ta sipoze aplodil yo ta sipoze pousel pi wo e li fè konnen ke li konn ap swiv anpil live anpil live lòt atis li konn ap swiv anpil kont lòt atis li pa wè vrèman kote lè l fon bon bagay yap felisitel yo toujou ap chache yon ti erè pou yo ka boykotel. E lè lè wap tande mizik Wendy fè kote li kote lap pale de egoyis la wap wè se menm bagay yo Wendy ap repete nan live sa a. Se yon bagay Wendy ap preche depi lontan. Avan m kontinye, ban m fè w tande sa Kolonèl li menm li di de Chinwa yo Menm jan l gen fanatik pa l la, m gen fanatik pa m tou. M pa ka fistre pou anyen frè. E pa nou ki fè sa m ye a. E nou menm? E nou ki ban m talan? Bon nou renmen m tout jan m fè nou renmen m. Kòm m pa gen talan m voye kòb nou goumen. Kalòt sire, souflèt sire, dji. Nou konn manje, nou konn wè, men manje chinwa, tag chinwa yo mwen, tag king nan, di le manje lan frijidè lap manje, manje dòmi lap manje, la ebo kounya ou fèk fèl pou mwen, lan peyi mwen ye, tjou bagay natirèl map manje, tag chinwa yo di e manje dòmi lan frijidè ap manje, sirik, chirik, tag chinwa yo mwen fanatik pam yo, fanatik ki dan koko menm jan avèm yo, di yo aktyèlman la chèf kichon ap manje sirik. Ronews official official. Wouuyy. Lè wap tande Jan kolonel fin pale la a, eske ou pa poze tèt ou kesyon pou mande eske tèt kolonel dwat? Paske gen de bagay yon moun repete, gen de jan yon moun ap pale, ou santi ke moun sa a li gon pwoblèm mantal. Bon se nan kaz sa a nou te ka klase kolonel. Men, kòm nou pa la pou nou jije, n ap kite fanatik yo pou yo di yo menm sa yo panse de diskou Kolonèl la, de sa Kolonèl la ap di yo. E pou n tounen nan dosye Wendyy a, Wendyy fè konnen ke li gen yon gwo bout trak li pral soti avèk Tony Mix. E l fè konnen ke se pa yon sèl pwojè, li sou plizyè pwojè Tony Mix. E li menm fè konnen nan live la ke plizyè jou l ap blo Tony Mix la paske li tèlman gen aktivite, li poko ka rive jwenn a Tony Mix. Ta sanble jiska prezan Wendy poko mete vwa sou pwojè yo. Men l fè konnen ke pou vakans sa la a pwojè yo ap rèd, ap rèd rèd nan men fanatik yo. E nou konnen ke Wendy te gen yon pwojè ansanm avèk Rutshelle. Bon l pa tèlman pale de sa jodi a. E Wendy di l si tèlman gen feat la, li pa konn sa l ap fè paske l pa konn si l pa p tou pran poz nèt paske l tèlman gen featuring, li te vle lage yon bagay pou vakans lan, l ap oblije pa lage l paske l tèlman sou mizik, Li wè sa pap twò enpòtan pou l t al fè yon mizik pou kont li. E imajine yon atis tankou Endy k ap fè it nan moman an, tout atis t ap renmen fè yon kolaborasyon ansanm avè l. Mèsi avèk ou menm ki te gad videyo sa de kòmansman jiska lafen. M ap di w pa bliye kite yon like nan videyo a e kite yon kòmantè pou ka di nou kòman w te enjoy ti videyo sa. Babay, randevou a se pou yon lòt videyo.